merci, merci, merci, merci. Vos applaudissements me disent beaucoup de choses. Je suis sûr que vous l'aviez aimé. J'ai une nouvelle chanson à chanter pour vous ce soir. Elle a pour titre Haïti Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske nou sonje chante sa ki rete kòm yon tib parce ke nan sa peyi dayiti ye jounen jodi a la chak fwa ou wè sitiyasyon sa yo anfas ebyen eh ou anvi chante yon chante men eh chanson ki ta toujou renmen vin nan bouch ou se sa wi. Atis sa li rele Lochard Remy, se 1 pastè, 1 artist evanjelik. Mizik sa ou byen chanson sa li te fè li pandan 2004 pral rive 200 zan de lendepandans e nou tap viv yon sitiyasyon difisil, yon sitiyasyon kote ke moun tap mache sou san Peyi a pat bon ditou, peyi a te a feu et a sang. Kote ke yon kote manifestasyon ap fèt pou kapab voye Jean Bertrand Aristide ale, e lè bandi ki yo menm afilye ak Fanmi Lavalas, ebyen te kanpe dan. Yo te prè pou yo te touye pou Jean Bertrand Aristide. Men gon grenn bagay ke nou te bliye. Pandan nou tap manifeste Pou n di fòk Jean Bertrand Aristide ale, pandan bandi yo te kanpe an bandisyon pou yo te touye pou Jean Bertrand Aristide, men nou te bliye, nou chak gen san Ayisyen k ap koule nan venn nou. Nan epòk sa a li t ap bon de preferans pou ke chak Ayisyen te pito mete tèt yo ansanm olye ke nou te pran chimen divizyon paske enmi an, moun k ap pyetine nou yo, yo plis renmen ke nou divize paske lè nou divize yo menm yo renye. Ebyen, tout bagay sa yo te antre nan panse Locha Remy. Li te fè mizik sa a. E mizik sa a, on peut dire euh, c'est une chanson qui garde encore cette même fraîcheur car la réalité si dure que l'artiste dénonçait à travers ce son paraît plus que jamais Il a chante pour denonse la reyalite de se peyi e sitiyasyon difisil peyi dayiti il sapel locha remi tou l mond le konè nou pap pran l paske yon artiste se yon moun ki gen yon libète dekspresyon li chante pou bandi li chante pou pòv li chante pou tout moun nan sosyete a paske lè yon bagay ap mache mal atis la Se premye moun ki pran mikwo, li panche sou yon fèy papye pou di reyalite a jan n ye, ebyen jounen jodi a la a, Lochard Rémy, yo pran l. Yo kidnape Lochard Rémy, se o nivo de zòn Taba, kidnapping du pasteur Lochard Rémy, 2 milyon dola reklame par les ravisseurs. Tèt chaje mezanmi! An tou ka fòk nou di ke kidnapping nan li menm, endistri sa toujou ap mache e yo vize tout sektè pou kwè li la. Pastè Lochard Rémy, yo anlve li dimanch 6 fevriye 2022 an, byen bonè. Kidnaping sa a fèt sou wout Tabar la alòske li ta prale nan legliz. Enfòmasyon ki konfime pa bò kote platfòm kretyèn Koze Kretyen Ankò, daprè menm sous la, madan pastè la ki se Yoly Remy, ebyen li kontakte ravisè yo ki yo menm reklame tout kantite lajan sa yo ou tande a ki se 2 milyon dola. Aprè yon ti tan silans, machin kidnaping nan stat ankò e se pour de bon. Anpil ka sinyale pandan semèn sila, notaman sou wout Kanapevè kote yon adolesant 16 an mouri swit ak yon tantativ danlèvman alò ke Lapolis Nasyonal Dayiti deklare li an eta dalèrt apati 5 pou rive 10 fevriye 2022 men sa pa frennen bandi yo nan egzèsis sila kidnaping, touye moun donk menm si Lapolis li menm di lap okipe tèren an nèt pandan 5 rive 10 fevriye men ta sanble Desizyon sa se pou politik. N'a rien à voir kesyon ensekirite. Tèt chaje. Nou wè sa m te di nou an? Donk lè lapolis ap touye bandi, bravo, men kant yon bagay pase, ebyen, toujou di ke lapolis yon ti jan parèt pasiv. Pa pou vou kondane les hauts responsables de la police ou les hauts gradés tout simplement. Brèf, antouka genyen kidnaping sila a ki li menm m ta kapab di se yon Akt ki revolte anpil moun nan sosyete a o pwen ke gen yon voice ki ap sikile a travè lè rezo sosyo voice ki denonse sak pase a. Mesye ann serye, yon pastè kòm Locha Remy mesye, yon atis nan gaye yo kò mesye, pou nèg la kite aletranje li vin nan peyi l mesye, pou esay yo ofri l maten peyi dimanch 6. Fevrier 2022 sa mesye yo kidnape neg la e yo konnen la son atis li ye mesye an tande mesye kisa Haiti fè la peye mesye mesye bandi yo frem sem as frem sem yo mesye e la son pastè li ye son atis li ye mesye yo neg kap Lè nou nan pwoblèm, nou ka tande yon mizik li, nou ka tande yon mizik li epi epi nou repanti, nou konsole nou mesye. Èske èske se sa l merite mesye? Nèg la gen viza l vwayaje mesye, li te ka ret lotbò men peyi a peyi l li ye mesye. Kounye a l ap vini mesye pou l t kidnape nèg la konsa mesye. Oh mesye Kile ayiti ap bon mesye kile ayiti ap bon mesye lò sa remi wi mesye oh granmoun ankò nèg ki lontan kap fè ki fè nonl nan mond nan mond nan mond mizikal la wi menn waw mesye mesye gen pitye mesye mesye frèm yo gen pitye mesye m paka pale mesye m paka pale m tèlman sezi m paka pale. Dosye Matisan, Vilaj, Tibwa, Gran Ravin, Lapolis, Bal kontinye ap pete nan Matisan. Anpil batay kontinye ap fèt. Eske nou sonje ke mwen te di nou nan emisyon yè yo ke lè gen bagay konsa se preske chak jou ou byen a la minit, a la segond, a chak èr w ap jwenn yon seri de enfòmasyon nouvo. Ebyen fò n di ke nan batay ki te genyen an, nèg Gran Ravin yo ou byen nèg vilaj yo aparaman te lanse yon dronn! Hum! nan espas batay la. Drone sa a, ebyen fò n di ke nèg ti bwa yo entèsepte l. N ap vin avèk detay pou ou. Men fò n di ke yè dan la matine, gen anpil antèman ki fèt nan kad batay Matisan. Si n pran ti bwa, ebyen gen nèg ki tonbe nan Delwi, gen nèg ki tonbe nan ti bwa, gen nèg ki tonbe nan Dekayèt. e menm nan sore e yè on a fè kwar ke le chèf de ti bwa li menm li fè anviron 4 antèman hum tèt chaje e pou vilaj de dye ta sanble ke genyen 4 kor ki antre e daprè tout enfòmasyon genyen 4 nèg yo menm ki te pran bal e nèg sa yo euh chans de vi yo parèt minim gen antèman ki fèt tou. Donk sa vle di, chak gwoup, aparaman m ta kapab di, nou pa jwenn twòp enfòmasyon konsènan gran ravin, pou ta konnen ki es ki tonbe, kòman sòlda sa a rele, men de tout manyè, eske gen mò, wi, selon jan enfòmasyon ap pati, ta sanble gen mò tou pou gran ravin, men, mon chè, batay yè la, se te yon batay vreman krisyal, anpil moun poze tèt yo kesyon pou dir ke eske se pat yon batay ki tap jwe jiska la dènyè gout de san, paske Mistik lan te tèlman fò nan batay ki te genyen Gran Ravin nan, Vilaj de Dye, Ti Bwa a, nan zòn Matisan an, yon nèg pran bal nan zòtèy, misye mouri. Donk ou imajine w, gen nèg ki pran bal nan zòtèy, li mouri. Kè anpil moun fè yo mal pou Robo. Sa fè 3 fwa m pale de robo ki te vin goumen pou nèg ti bwa yo byen sur. E misye pèdi pye gòch li. Misye pral pèdi ponyèt li paske pandan misye pran bal la nan pye epi misye ap bite pou l al pran apui epi baw yo tire misye nan men dwat. Sa vle di misye pèdi pye gòch epi l pèdi men dwat. Donk se prèske se yon nèg ki pral enfirm. Men ekoute, nèg yo t di souvan ke gen sniper, chak group ap vante di ke ah nou gen sniper, nou gen sniper. Eske se sniper nou ta kapab rele sa? Bon m anvi di vizè. Men ekoute gen nèg ki konn tire vre wi. Ha! Gen nèg ki konn tire vre men eske m kapab di a l'instar de sniper? Bref, sa se la grande question. Antouka, euh, genyen pami foto nèg ki mouri yo, sa fè m te di nou, euh, gen yon kominikasyon anraje tou nan kad batay sila a. Gen 3 foto nan nèg ki mouri ti bwa yo, ki deja ap fè la une sur les réseaux sociaux, il s'agit bien de Jinel, Ti Ameriken et puis Papouche. Sa rete la! Men fò n di ke, jan m te di nou talè la, e kesyon dron nan, alò, jis nan moman n ap fè emisyon an la, kout bal ap pati nan Matisan toujou wi. Gen enfòmasyon kap sikile, nap chache konfime enfòmasyon sa yo pou ou, pou n kapab pote yon maksimòm enfòmasyon tout alè pou ou. Nan kad batay sa, gen yon dron, men si nou di dron aparaman nèg ki chita nan koze kominikasyon, nèg ki plis sou rezo yo ou ta kapab di se Izo, eske se Izo Vilaj de Dye ki li menm lage dron sila nan kad batay sa. Dron nan pati, Lè yo lage dwòn nan se yon mannyè pou kapab gen kontwòl mesye ki anfas yo, band rival la. Dwòn nan moute e kèlke tan aprè, ki sa k pase? La ou wè dron nan anlè men dron nan te sou wout pou yo te entèsepte li la. E apre yo fin entèsepte l, le solda de ti bwa. Chèf la, bòs la, Kris la, ebyen Kris la a di sa. Alo. Gen bagay pou lèm. Nou di w nou gen sniper wap fè kaka. Wap met drone anlè fè kaka. Fè kaka tande zanmi. Nou pran ti do nou an. Nenpòt sa k pase ankò n ap pran. Fè kaka tande. Tout sa se pou demotive m ta kapab di ekip advès la. Antouka batay la rude nan Matisan e se yon batay k ap jwe la jiska la dènyè gout de san. Hum! Antouka mezanmi bagay la difisil. Brèf, fò m di nou ke kanaval la yo repòte li. Non sonje m te di nou m pat pou kanaval. Se te sou sèl pwen m te rejwenn Krisla ki li menm tou te voye yon voice pou dire ke li pa nan kanaval. Ebyen se pou mwen yon desizyon de sajès. Men sa kap fè m mal se ke nèg yo pral manje kòb la. M pa pou kanaval non, men m pa pou yo manje kòb la tou. Yo te kapab dezafekte lajan sa pou fè lòt bagay avè l. Ap gade Site Solèy, ap gade anpil moun nan rejyon metwopolitèn nan k nan anpil pwoblèm, ap gade m wè lapolis, yon komisarya, men komisarya, m te di nan gran sid, se sa men, je kwa k se dan le departeman de la Grandans, men eta yon komisarya, Kob kanaval sa mesye. Wè si nou manjel. Si nou manjel li pap fè nou byen non. Oh la polis men kote yap fè ti manje yo. Yo pa viv byen. Kondisyon travay la se konsa liye epi nou menm la nou vin nan potoprens bon nou di nou pap fè kanaval epi nap manje kob la. Epi polisye yo bezwen bal pou yal batay ak bandi yo pa ka jwenn bal. Polisye yo pa ka menm jwenn jile pa bal. Polisye yo pa ka viv byen nan komisarya. Bon si yo atake komisarya sa yo. Hein! Koman polisye yo pral defann tèt yo? Donk mesye, silvouplè, ba nou yon chans. Jere sa pou nou. Pa manje lajan sa a. Pito nou manje 15 pousan ladan l, men 85 pousan an, fè sa k pi enpòtan an.